à l'occasion 365 jours de péripéties, d'horreur ke pèp ayisyen an li konnen e patikilyèman moun nan Sid, les chauffeurs du Sud et de l'Ouest, ke chofè kafou, gresye, mèje, leogane, jakmèl, okay, nip, grandans, pandan 1 an se yon veritab kalvè chofè sa yo monte, E popilasyon an li menm li fè lè frè. Pou nou kapab make dat sa a, sendika transpò yo travay sou yon ti dokiman pasyèl de ansanm de zak ki fèt sou chofè transpò piblik nan zòn sid. Gen kèk zòn nou touche tou ki pa nan sid men ki pa anpil. Paske nò a osi jan li anpil nou paka antre ladann nèt men nou te vle kòm gen yon mouvman de premye out e jwen kap fèt nan sid nou pwofite okazyon sa pou nou di efektivman genyen matyè pou moun nan sid yo leve kanpe pou yo di moun kap dirije peyi yo dekibrevyen kisa yap fè avèk peyi sa nou enimere kèlke dat pou ou. Pa egzanp, le 13 novanm 2020 ke nou kòmanse l, gen yon atak ki fèt sou yon otobis nan zòn Gwo Mòn. Menm 13 novanm sa a, gen yon chofè ki rele Frisnel, ensi koni, ki mouri Gwo Mòn. Le 6 janvye 2021, yo kidnape yon lòt otobis Mòn Kabrit. Menm 6 janvye sa a, nan zòn Mibalè, gen yon lòt otobis ke yo kidnape, te gen 37 pasaje ladan l. E tout moun sa yo, yo konplètman devalize. E otobis sa, se kèlke jou aprè, nou vin jwenn li kraze. Du 7 au 23 fevriye, gen yon ansanm de zak ki fèt sou chofè transpò an komen. Pa egzanp Miragwàn, yo kidnape yon chofè ki rele Jean Marc Cadestin. Pòta Leogàn yo anlve yon chofè ki rele Elril Dédé. Misye t ap kondi yon machin ki rele Vwa dè Zanj. A Leogàn yo kidnape yon chofè ki rele Nelson Jeune. Misye gen yon non yo rele alyas. Mòpyon. 24 fevriye, Nan zòn APN, yo kidnape Venel Hilaire. 28 fevriye, Wout nasyonal nimewo 2 ankò, yo kidnape Jean Marc Cadestin anouvo e lè l te voye peye ranson, aprè sa yo kenbe pitit li. Premye mas 2021, Yo kidnape Papouch Sen Flè Apre sa yo asasine l. 9 mas 2021, yo kidnape Jean Baptiste zòn Gran Ravin. E osi genyen Luckner ainsi connu, yon chofè Jakmèl, yo anlve l, aprè sa, yo libere l yon ti tan aprè. 20 mas 2021, gen yon atak mètriyè e ensandyè ki fèt o Channmas, gen yon minibis ki te ranpli ak pasaje yo kribe l anba bal e majorite pasaje yo blese. Jwen, kote kounye la nou tonbe nan, an n di, nan zòn fènwa nèt la. Nou konnen depi premye jwen 2021, zòn Matisan li konplètman paralize, bloke, moun pa ka pase ladan l. Men pou mwad jwen sa a, nou gen anviwon 61 veyikil ki detounen, pafwa yo itilize yo pou fè barikad, pou bare wout lan e gen 2 chofè ki asasine, pami otobis yo te kidnape yo te gen 6 kamyon sitèn ki te transpòte kaburan. Mwa de jiyè, gen 21 veyikil ki detounen nan menm zòn nan, Matisan. Yo toujou itilize yo pou yo fè barikad pou anpeche lòt machin pase e chofè yo viktim. Pasaje ki ladan yo viktim. E tout sòt dimilyasyon tonbe sou moun sa yo. Nan yon dezyèm tan, gen yon lòt veyikil yo ensandye l. Apre sa, nan menm mwa a, gen nan yon twazyèm vag yo pran 25 veyikil. E tout pasaje yo, yo devalize tout. Se met machin yo kanpe sou liy e pran tout sa moun yo gen. M gen enpresyon menm epeng cheve nan tèt yo. Moun fi yo, yo pèdi e mesye yo menm bo yo nan pye yo, yo pèdi. 4 out 2021. Machin prive kon machin piblik, yo detounen yo nan zòn Matisan e yo fè yo fè barikad, ladan ni gen yon chofè Carrefour ki asasine. Moun ki gen zam nan men yo, yo pran 2 veyikil, yo al sere yo e pasaje yo se sa yo bliye yo pa fè yo. 13 oktòb 2021, Menm òm ame sa yo, yo egzije pasaje pou yo kite desann tout moun desann machin pran wout la a pye, si w pa pran wout si w pa vle w ap pran baton, w ap pran souflèt, w ap pran bastonad. 18 o 27 oktòb 2021, lòske cho sendika yo wè bagay sa te twòp grav pou yo, yo aple popilasyon an a la grèv jeneral. E pou mwa doktòb sa a, Te gen 6 jounen de grèv ki te lanse e peyi a te konplètman paralize pou n te mande otorite yo pran responsabilite yo pou yo fini ak kesyon sa a. Malerezman, se te byen konte, mal kalkile, kidnaping pi rèd, asasina pi rèd, wout bloke pi rèd. 31 oktòb, apre grèv lan, gen 2 chofè kamyon sitèn yo kidnape yo e se ranson k mete yo deyò. 4 novanm, Chofè Wilner Hilaire li tuye e chofè sa li menm ap fè trajè Pòtoprens Kafou e madanm misye li te griyèvman blese. 5 janvye tout moun te konn nouvèl sa toujou viktim paske sendikalis yo viktim anpil yo te kidnape youn nan ene nou yo Paul Loulou Chéri ki pase prèske 22 jou nan men ravisè e se ranson ki mete l deyò. 6 ou 17 janvye 2022, gen plizyè kamyon transpò machandiz ki detounen sou wout Matisan e yo piye tout sa k te ladan yo. 25 janvye 2022. Gen 2 kamyon machandiz ankò yo detounen e moun sa yo te oblije peye 650 mil goud kòm ranson pou yo te libere chofè ki te ladan yo. 7 fevriye 2022, plizyè chofè minibis kidnape. 9 fevriye, yon chofè Petit Goâve asasine. sou volan machin li. 25 fevriye, yon fiziyad fèt nan yon gwo otobis ki fè trajè Kay Pòtoprens. Plizyè pasaje blese ladan l. E nou raple genyen timoun ki manman yo t ansent ki pran bal ak tout timoun anndan vant yo. 11 avril 2022, se te pi gwo chòk MUT te pran E 23 me, Les hommes de Matissan et de Fontamara yo reklame nan men tout chofè k ap travèse fòk ou peye 700 dola ayisyen, 3500 goud, oubyen 2500 goud. E nou tande deklarasyon yo, genyen mesye yo ki di mwen m pa t mande lajan, Anfen kòm gen lòt kote kap mande lajan, mwen menm ap mande yo lajan fò yo bay li, menm si m pa jwenn chak jou, omwen chak semèn fò chak otobis bay 2500 goud e nou wè Carrefour resamman chofè Carrefour te oblije bloke zòn wout ray pou pwoteste kont bagay sa. Fò de sè konsiderasyon, mit Mouvman Inifye dè Transpòtè Ayisyen e alye pou rive nan premye anivèsè sa. Nou wè li nesesè pou nou mande tout chofè nan Sid, kote de Kafou ale Jakmèl, ale Grandans, gen yon mouvman les habitants du Sud yo lanse pou le premye Jwen ki ap make premye anivèsè a. Nou di nou mit bay apui l a mouvman sa a pou jounen sa a. E pa paske n konnen pandan nan jounen an leta pral rezoud pwoblèm ensekirite a men son mesaj ki pral voye pou di yo rezoud pwoblèm nan e dan lè 15 jou kap swiv premye jwen an anyen pa fèt lè sa mit ap reyini avèk laprès pou n di ki pwopozisyon nou pral mande popilasyon an nou pral bay popilasyon an paske nou wè se nou sèlman kap viktim pa gen lòt moun kap viktim nou prete mo papa Desalin te di lòske l te sot nan sid. Pou sa m sot fè dans le sud, si les hommes du sud yo pa revolte, konnen yo pa moun, ils ne sont pas des hommes. Ebyen jodi an nou, des syndicats de transport, nou di a moun nan sud, pou sa y ap pase depi premye juin pou rive jodi a, si veritableman yo pa leve kanpe, konnen ils ne sont pas des hommes et des femmes solides et des femmes libres. Ils sont tous des esclaves. En résumé, en résumé, en résumé, pou pèsòn kidnape yo anviwon 50, paske nou pa ka mete tout chif yo la, paske nou pa ka jwenn tout tou, men n ap fè la cueillette des informations pou n ka pote yo pou laprès trè pwochènman yon bagay global sou tout peyi a. De pèsòn blese yo anviwon 102. De pèsòn asasine yo anviwon 25. 2 veyikil detounen anviwon 300 e 2 veyikil ensandye anviwon 10. Sa se yon bilan pasyèl de movè lavi les habitants du sud, les chauffeurs du sud yo pase, nou di yo pran responsabilite yo, anben nou fè yo wè kisa kap pase yo pou yo konn kòman menm pou yo reyaji. Yo kab pat gen enfòmasyon yo, globalman nou ba yo enfòmasyon yo, m panse jounen jodi a yo gen mwayen nan men yo pou yo kapab leve kanpe pou yo di non sa kap fèt la yo pa dakò l. Minis Afè Sosyal la di yo pral yo pral antame ebyen nan premye tan yo di yo di sendikalis yo oubyen ankò chofè yo gen komisyon e kounya l di minis lan di yo pral antame se de kesyon ki pa konpatib. Si yo pran nan tanbe sa li pat janm te gen anyen e se kounya yo pral fè gouvènman li di li mete on montan disponib pou yo kab fè e pwogram wot etansye de mendèv e ladann mwen tande minis afè sosyal la di yap tou pwofite reponn a sètèn revandikasyon an ski a trè a sivansyon sible jiska prezan pèsòn poko chita avèk minis afè sosyal sou kesyon sa se tande nou tande l nan radyo tankou tout moun tande l nan radyo. Men kontrèman, m pa t vle deplase sijè a pou n, paske sa son sijè ki tèlman anpil, gwo, nou te vle rete ladan l pou kont li, men kòm ou di l nou oblije ba w yon eleman repons. Chofè yo pa gen komisyon. Sa n te mande k pou fèt la, sibvansyon sible a, e n konn poukisa nou te mande l. Yon peyi ki pa gen, ki pa òganize, yon transpò ki pa òganize, Leta pa konnen kantite machin li gen k ap fè transpò piblik. Sa se yonn nan mwayen Leta nou te mete a dispozisyon Leta pou l te konnen ki kantite machin k ap fè transpò piblik. 1. Nou konnen ki kantite kabiran ki itilize nan peyi a chak jou. Nou konn ki kantite Leta li enpòte. Lè yo di yo sibvansyone 100 goud, Leta di se sèlman 20 pousan li sibvansyone, li bay lapopilasyon oubyen le sektè transpò si w vle. Lòt 80 goud la. Se moun ki gen kòb deja k pran l. Ebyen nou di si se sa, ebyen 20 pousan sa a, ebyen tounen l bay pèp la on sèl jan pou tounen l, ebyen yo di y ap ogmante l sou moun di an ann ale. E n ap pran yon egzanp, Digicel konsome apeprè 1 milyon galon pa mwa, 1 milyon, ap 900 mil a 1 milyon galon pa mwa. Lè yo mete 100 goud sou li, yon chofè transpò piblik ap konsome apeprè 300 galon. pa mwa. Si ou di 100 goud oubyen 20 dola, an n di 4 dola pa 300, sa fè 3 pa 4 12, sa fè konbyen? 120, 120 goud ou bay chofè sa a pandan yon mwa. Tandiske si ou pran 16 dola kounye a, ou miltipliye l pa yon milyon, se tout sa ou bay dizèl. Gade chif la byen wi. Sa vle di efektivman sa yo ta di a se ta vre, si se sa, anben kounye a Ann bay popilasyon an pa l la ke leta degaje li pran kòb li. Men se pa sa leta fè. Ann di se yon leta twonpè. Ki twonpe, men lè w twonpe, w ap arive peye sa ke w fè a. Jounen jodi an, m p ap di l pou pèsonn, tout moun konnen pwodui al monte sou le mache entènasyonal. Men leta pa ka manyen l. Paske l poko janm respekte angajman ke l te pran. E moun k ap pale mal de kesyon sa, pa gen chofè transpò piblik ki resevwa anyen de leta. Nou te mande yon sibvansyon sible leta jiska prezan l ap tèjivèse ladan l e se kounye a yo di yo pral epi nou poko konn nan ki nivo men anski nou konsène nou fè tout sa nou genyen pou nou te fè fè la kiyèt dè enfòmasyon atravè peyi a e fè sa n ta rele pote yon kota de ditilizasyon di pwodui pa chofè pa zòn pa mwa nou bay leta tout sa enben leta gen mwayen nan men li pou li menm li kapab Li gen mwayen nan men pou li rezoud sèten pwoblèm. Men, n ap di w tou, lè gaz la te monte an desanm nan, tout moun te wè se te move bagay. Men ou konnen galon gaz la te prèske vann senk mil goud. E lè vann senk mil goud, yo monte l pri yo vle. Avèk pri a ki te ogmante a, li te stabilize. Wi, ogmantasyon an te wo. Men, se paske Leta tou pa respekte anyen. Si l te respekte l, Popilasyon pa tap wèl paske kous la efektivman li double nan lari a. Double nan lari a se pa nou, nou pap janm ankouraje oken chofè pou double l, men konsa tou lè leta pa pran responsabilite l, viktim nan se popilasyon an. Popilasyon sa ak viktim nan kisa l fè pou defann tèt li? Li pa defann tèt li nan anyen. Mwen menm wap mande chak fwa gaz monte yo di m kòman sa map fè, sa sendika fè. Lè sendika pran yon mezi, yo menm ankò yo kraze l. Ebyen nou di yo, sa kap pase la a Matisan, K ap pase dans le sud. Aprè 1 an, si popilasyon sa a pa t vle sa, l pa t ap ret ladan l. Li vle, li fè l ret ladan l. De ce, de ce fait, nou di dans les 15 jours à venir, lan sud y ap fè yon mouvman le premye, enben nou di se nòmal pou nou apiye l paske nou gen otan de chofè ki viktim. Otan de moun ki viktim. Ebyen anyen pa fèt, ebyen kounya nap di popilasyon an nou menm men sa nou wè kòm solisyon. Sil vlel a gen moun pral m deja di w se yon primè kem ba w. Moun pral kritike sa nou pral di. Men nou pa okipe nou de yo. Men jounen jodi an nap wè tout sa moun tap kritike k pa bon kounye a vin reyalite. Yon parantèz. On parantèz. Lè an 2002, Prezidan Aristide te mande restitisyon, reparasyon, e l te evalye kòb Lafrans te dwe peye a 21 mil. Tout moun t ap pran lanmwe. Yo pa t dakò. Jounen jodi a, papa la, se yon jounal etranje ki mete, byen ke se yon bagay jewopolitik, gon bagay politik k ap fèt la tou, pou n konprann, men apa yo mete l, yo di wi Lafrans dwe Ayiti, Etazini dwe Ayiti. Ebyen se dèyè sa, pou nou jwenn mwayen pou n sot nan sa, ebyen se nou tout pou nou mete tèt nou ansanm. N ap apiye sa k ap fèt le premye an. Nou pa pa di nou pral kanpe nèt ale, p ap gen bagay konsa pou lè chofè yo p ap kapab fè nan tè. Men, si dan lè 15 jou apre premye jen Leta pa fè anyen, nou menm n ap tounen pou n di yo men sa nou wè kòm solisyon. E si yo vle antre ladann, e m ba w garanti n ap sot nan sa nou ye la.